Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon nap salye tout moun ki nan departman du centre Beladè, Savanèt, Laskawobas, Mirebalè, tout moun ki nan zòn sa yo. Epi nap pwofite jisteman pou n salye tout ekip Classico Hotel la nan Laskawobas. Je un ami ki vyen pase kelke jou laba, son non se Reginald. Reginald big up a twa epi pase dekselan moman. Alò se parti pou votre emisyon. Genyen yon polisye. Yon polisye ki pran bal. Nèg yo tire misye nan zòn Clercine nan. Alò fò n di ke nèg ak zam moun pa rive idantifye pete bal sou yon polisye ki rele Johnson. Sa pase yè aprè midi dans la zone de Clercine pandan li sòti nan bank epi li desann moto te genyen 2 nèg ki tap swiv li bang bang bang nèg yo pete bal sou li, li pran yon bal nan do epi bal la sòti nan vant li. Sa pa rive pou la premyè fwa. Fò n di ke nan yon peyi kote ke genyen sekirite, toujou genyen fòm datak sa yo. Vwa, peyi Dayiti kote ke sitiyasyon sekiritè la, li degradant. E de jou an jou, l ap vin pi mal. M pa bezwen di non. Donk, polisye a li menm li sou kabann lopital, l ap resevwa swen. Depi yè aprè midi, mwen pa t genyen twòp nouvèl de li pou n kapab di nou èske eta sante li stab ou pa. Ekoute, ou menm ki prale labank, un maximum de prekosyon. Paske peyi a, li pa vrèman genyen sekirite. Donk, moun ki konnen B a ba an matyè sekirite, w ap wè se yon peyi ki sou wout pou l eksploze. Men se nou menm ki pou veye sou kò nou. Se nou menm ki pou pran yon maksimòm de prekosyon. Krisla fache, Krisla pale, Krisla montre li revòlte. Je konpran paske sa kapab rive lè yo fè yon seri de akizasyon sou do w epi ou menm ou estime ke akizasyon sa yo non fonde ebyen ou kapab nève, ou kapab revòlte o pwen menm pou w di dè pwopo Trivio, Des propos non calculés. M anvi di tèt mwen se sa ki rive a Krisla. Bon, Krisla pale pour dire que, Écoutez, vous-mêmes, anpil nan medya an liy yo, n ap travay pou bandi. Se pa evidan, paske nou toujou ap releye yon seri de enfòmasyon ki fos. Krisla fè deklarasyon sa a, se pou kapab koupe kour ak yon seri de enfòmasyon k ap sikile sou rezo sosyo, enfòmasyon ki fè kwè le tip ke lapolis arete dènyeman nan lopital Plurimédic, son non se Winson Hyppolite, ebyen tip sa ta de mèch avèk mesye Ti Bwa yo. Pa gen verite nan bagay konsa daprè Kris la. E Kris la fache kote ke li di fò n sispann repete jan de bagay sa yo. Une minute et trente trois secondes, Kris la a tou di. Poukisa manti sa? Mèsi. Koman medya ayisyen viv konsa mesye? Moun ti bwa ya arete chèf de gang ti bwa. Poukisa Morvan pa di bagay la jan li ye a mesye? Ti bwa pa gen moun yo arete mezanmi? Morvan ba verite ya ou pa ka pouv yon lòt gwoup gang pou ap bay manti Morvan ou mèt bay verite ya yo pa arete yon ken moun ti bwa mezanmi jounal kounya la kounya la an ayiti bagay ki rele medya bon si tou bay plas tik jan Bob se di ya medya anliy sa yo. Yap kouvri lòt moun yap bay manti sou lòt moun mesye ti bwa pa gen ankenn moun yo arete ok pa vin bay manti nap kouvri vòlè nou yo nap bay manti sou ti bwa ti bwa pa gen moun yo arete bann vòlè nou fout konnen menm nèg ki tal fè kidnapin dèlma yo arete bann vòlè bann kote nèg sa yo soti nou paka di sa nèg tap fè kidnapin dèlma yo pran dèlma pwisa nou pa site nonl nap fè divèsyon di se moun ti bwa manti bann medya vòlè. Nou fout ret la bayo pakèt manti yo re arete moun tibwa kibò bann medya vòlè medya anligne sa mkonnen yo peye nou wi yo peye nou poun batay kont mwen bann vòlè Nou fout konnen menm nèg ki tal vòlè delma yo fè kidnapin delma yo konnya nap bay manti sou tibwa Mesye fè travay la byen. Fè travay la byen. Kote l sòti a di kote l sòti a pa akize ti bwa ti bwa pa gen ankenn moun yo arete ok. Je san yn sètèn awogans e eklatman nan atitid krisla si gen yon medya an liy ki konn anlize l nan lojik sila franchman gen plizyè eksepsyon e nan plizyè eksepsyon yo Mwen panse ke RLProd ladann. Nou pa la pou nou fè apoloji di banditism. Nou pa la pou nou fè elòj pou bandi. Nou pa la pou nou pwoteje yon gwoup de bandi epi pou nou detwi yon lòt gwoup. Lenparsyalite se sa ki konte. Dayè, nou konn fè yon seri de eksè nan emisyon nou yo, paske nou se sitwayen, nou konsène pa sa k ap pase nan peyi nou, pou nou di lè genyen konfli ame kote ke genyen 2 gwoup k ap batay, nou toujou di, arete, lagè, sa p ap itil nou anyen. M pa menm ka kalkile konbyen fwa, lè gen batay ant Tibwa e Gran Ravin, mwen toujou mande nou, fon poze. Paske pèp la bezwen viv. Lè Matisan bloke, m toujou adrese m avèk nou pou m di nou, fon poze. Si se nan sans sa a, petèt RL Prod ta gen yon akizasyon sou do l kòm moun ki ap pwoteje bandi, ben oke, pa ni pwoblèm paske nan yon premye tan m plis wè popilasyon an. Nou konprann? Epi tou, m ap bay yon ti konsèy tou, paske sa Krisla di an, l kapab gen yon pa de verite. Si ou se yon medya, kit ou se yon medya an liy oubyen yon medya tradisyonèl, w ap pwoteje yon gwoup de bandi pandan w ap detui yon lòt gwoup, sa pa bon. Li pa bon. Li t ap preferab ke ou anlize w nan yon lojik w ap preche pou ke nèg yo defann enterè popilasyon an dabò, paske mwen menm, se sa m toujou di. Si on a une telle prédiction à propos de Arel Prod, ça ne vaut pas la peine en tout cas. Operasyon flite grenn bandi. Se sa kap mache nan lari a la, se slogan lari a. Men ekoute, m pa anvi reprann yon slogan ki la deja e ki se li menm deja emane de yon pèsonalite kèlkonk. Sa se pou Jimmy Danger. Flite grenn bandi. Men mwa je prefère dire, la chasse Aux sorcières qui va commencer. Ebyen fòn di ke genyen yon video kap tourne en boucle sur les réseaux sociaux kote ke nou wè yon char, yon char ki sanse byen ekipe ebyen eske genyen plizyè nan yo konsa? Apparemment dans les prochains jours nèg yo pral pase à l'action. Men pou fè jan de operasyon sa yo, eske li pa mande pou ke lapolis la genyen anpil minisyon? Paske dèfwa, lapolis la ap batay avèk mesye ame yo, men ou ta gen tandans ou di ke nèg yo genyen pi gwo zam, nèg yo genyen anpil minisyon nan men yo. Brèf, donk, si yo pral pase alaksyon, se ta evidan paske nou konnen, nan kèlkeswa peyi nan mond lan, depi desanm pral rive, menm si genyen pwoblèm, fòk genyen kanmenm yon ti akalmi paske menm lapopilasyon ap ap travay, li nan povrete ekstrèm, li nan tout difikilte men kesyon sekirite a, si l jwenn yon ti kras sekirite, li kapab al vake ak okipasyon li, li kapab al enjoy li, li kapab pran lari a la, l al bwè yon ti keps kleren. Brèf. Bon! Batay Gran Ravin ak Ti Bwa, batay sa toujou ap kontinye wi la. Fò n di ke batay la konsantre nan anlè, nan zòn Leklè lan, kote ke nèg Ti Bwa ap voye bal sou nèg Gran Ravin, e nèg Gran Ravin yo menm, y ap voye bal sou nèg Ti Bwa yo. Men fò n di ke nan kad batay sila a, genyen 2 cha ki yo menm vle kwense mesye Gran Ravin yo. Sa vle di, nan dènye moman sa yo la a, ebyen, nèg yo vle kwense nèg Gran Ravin yo paske yè mwen te genyen 2 ti imaj ki rive jwenn mwen kote ke, ebyen, genyen cha ki yo menm ap file bal bay nèg Gran Ravin yo. Fò m di nou ke batay sa a, li genyen yon aspè politik ladan l. Men, mwen poko ap vini sou aspè politik lan, paske eleksyon poko ap rive. Men, lòt aspè a, se aspè kontwòl teritwa. Nèg yo vle batay pou yo pran kat la. E pa bliye 4 la se nèg izo yo ki ladann. Genyen strateji ki fèt. Kisa strateji a ye? Nan lopital san fwontyè la genyen yon gwoup dòm ame ki yo menm tanzantan ap voye bal sou nèg vilaj yo. E nan 23 tou anfas youn nan zòn nèg vilaj yo kontwole nan lajwa ebyen y ap voye bal sou nèg yo gen nèg ki poste nan zòn palmera makèt la tou. Ebyen nèg vilaj yo Yo antre nan yon lojik ekonomi bal. Y ap ekonomize bal yo. Se yo pa tire an ven paske fòk yo wè moun pou yo tire. Men ekoute, pa rapò ak batay sa ki ap fèt anlè a, kote char yo vle kwense nèg Gran Ravin yo, mwen wè yon move bagay k ap vini. Kisa li ye? Se ta an kèlke sòt yon lòt blokaj o nivo de wout Matisan paske gen enfòmasyon ki rive jwenn mwen kòm kwa si nèg yo bloke yo anlè a donk lapolis aparaman nèg Gran Ravin yo ap desann pou yo menm al bloke ankò yon fwa zòn Matisan an. Mwen m pa ta swete sa men ekoute bon lè y ap trake bandi fòk yo trake li. Juste nan dènye retranchman li. Eske pandan nèg yo ap batay anlè a, yo gen yon plan pou Matisan? Paske yo konnen Matisan se, m ta kapab di yon zòn de rekou pou mesye sa yo. Imedyatman yo angaje, ebyen y ap desann anba a pou y al bloke. Se sa pou nou konprann. Fòk gon bagay ki fèt. Fòk gon bagay ki fèt paske mwen m pa vle ke pou tout sa k ap pase la yo se popilasyon an ki al peye po kase. Èske nou konprann? Paske mwen menm mwen sansib anpil pou popilasyon sa a, pou moun k ap fè zòn nan. Imajine w dènyeman an mwen gen yon zanmi m ki an Repiblik Dominikèn li oblije rantre wi, rantre paske gen yon frè l ki mouri dènyeman an lè nèg yo te fè fiziyad la. E nou wè lè sa a kòman m te pale avèk yo. Paske a chak fwa bagay la mal, depi gon bagay ki rive mal m ap toujou pale avèk nou konsa. Paske nou se Ayisyen parèy mwen, nou kapab tande m. Nou gen menm san k ap koule nan venn nou. Jounen jodi a la a, je me demande, pou ki sa pa kab gen yon antant, antant pou ke, e byen, nou batay pou popilasyon an. Bon m di w menm, m p ap gen ankenn pwoblèm avèk yon gwoup de bandi. Sim wè tout nèg mete tèt yo ansanm epi yap fè yon revandikasyon zam a la men, revandikasyon pou kisa pou popilasyon an paske ann di tèt nou yon bagay kòman yon nèg santi w ou bandi ou gen zam nan men w ou kontwole teritwa ou gen anpil pouvwa men eleksyon pral rive nèg politik abolotcho politik pral kotwaye w ou pral gen bagay nan men w epi lè wap gade bò kote w lan ou wè popilasyon an ki nan mizè tout moun ki bò kote w yo nan mizè kòman wap santi w. Donk li lè li tan pou ke zam nan nou itilize l pou nou batay pou kondisyon lavi popilasyon an kapab chanje. Se sa wi. Men nou gon zam nan men nou, men nou grate nou, nou leve yon bon maten ou tande youn ap tire sou lòt. Epi zòn nan menm se degrade l ap degrade. Tout moun kite zòn. Jiskaprezan gen moun ki poko janm ka retounen nan Matisan. Èske nou konprann? Nou pral nan fen ane. Ki sa n ap di popilasyon an? Sa nou ta kapab swete popilasyon an, nou ka fè l pou popilasyon an viv mye, pou popilasyon an rale yon souf an matyè sekiritè, ebyen se nou k pou fè l. Kòman n ap fè l? Lè maten, midi e swa n ap goumen pou zòn. Le maten midi e swa neg ap fe kidnaping edem konprann donk antouka mesye bay yon chans bay yon chans e lapolis tou m vle klè si lapolis wel pakab fe yon bagay pa angajel nan yon lojik psedo operasyon epi ki pakab rive abouti ak anyen. Merci la famille kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pouw nou dir ke vous appreciez le travail pi aprè kès kon di à la prochaine.